Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable une nouvelle émission. Nous sommes le dimanche 2 avril 2023. Très content d'être avec vous. Alors là, big up à tous les gens qui écoutent depuis New York. Merci à notre ami Grégory Lebeau, le DJ Master Mix. C'est un monsieur qui s'est battu justement pour euh, rehausser l'éclat de la musique Zouk pour promouvoir le Zouk. Et moi, je suis fan du Zouk. Et merci pour ce retour de face à face. Son retour phénoménal de face à face. Jim et Patrick André, ce duo fantastique. Et ces deux mecs qui ont bouleversé l'univers musical depuis une vingtaine d'années, mais arrivé à un certain moment, après 15 ans de collaboration, ces deux mecs ont décidé eh ben, de se séparer, mais ce retour phénoménal me plaît vraiment. En tout cas, merci à toi, Grégory Lebeau, parce que, ben, on peut imaginer qu'il y avait une certaine animosité entre Jim et Patrick. On savait pas pourquoi. Face à face, campé là, ça pas marché. Et je ne jeudi à la... Eh, retour phénoménal de face à face, 1er avril à l'entier, beaucoup de monde et au même te fait déplacement justement pour être capable de suivre bel événement si là à retrouver sur la plateforme My Info Prod, une chaîne qui parle de musique, de tout et de tout. Alors vous qui aimez tout ça, ben, c'est évident d'aller sur cette chaîne pour savoir un peu de tout, surtout à travers la rubrique Boom matinal. J'ai oublié que je suis sur RL Prods, la chaîne de l'info. Merci d'être avec nous et c'est parti pour les infos. Tentative de kidnapping de présumés bandits stoppés à qui ont à feu confisquées par la police. La police un dispositif sécurité continue encore. Mettez en échec kidnappeur deux présumés bandits stoppés dans le cadre d'une tentative kidnapping qui déjouée par PNH ce samedi 1 er avril 2023. aux environs. 6h du soir à l'angle des rues Oswald Durand et Sentonore, tou pre Radyo La Hab, lapolis te enfòme atan patwouy udmo 5 ak BI 1, pap, te gentan pou kapab dejwe tantativ kidnaping sila, ravisè yo te abò yon veyikil mak Subaru koulè wouj imatrikile BB-122-94. Nan kad echanj de tir avèk fòs lòd yo, 2 nan yo mòtèlman touche yon pistolè ki te an posesyon yo. Lapolis rive rekipere li e pa rapò ak enpwisans de feu fòs lòd yo, lòt malfra yo te oblije lage pye yo. Fòk nou di ke Lapolis Nasyonal Dayiti kòm etan fòs legal pa antann bese lè bra nan batay kont gran banditism nan peyi sila e solisite kòm toujou franch kolaborasyon popilasyon an nan demach Sila, pou relasyon piblik pnh la k prezante bay piblik la atravè yon repòtaj yon ekstrè seremoni gradyasyon dizyèm kowòt fizyon udmo simo ki gen ladan li 36 polisye pami yo 3 fanm e sa ki dewoule vandredi 31 mas la nan sant mòn kas fò libète nan departeman di nò ès. Nan sa ki gen a wè ak kidnaping, tantativ kidnaping lapolis dejwe a, fò n di ke nan dènye moman sa yo la a, lapolis fè kèk ti kou wi. Pa vre frèch? Lapolis fè kèk ti kou, men ekoute, kestyon ki primòdyal la se gwo pwason yo paske ou mèt wè 20 ti bandi pwèl pete mouri yon sèl jou, ebyen sa pa wetire anyen nan entansite. Ensekirite a pou jan l prale la. Ou mèt leve yon jou ou pa tande anyen, ou di mèsi Bondye, demen si Dye ve ou ta swete ke pou pa tande anyen, aprè demen la menm choz men pa sur ke bagay la l ap rete konsa san l pa chanje. Paske ensekirite a, m ta kapab di se li menm ki ap fè pale de li nan peyi Dayiti pa rapò ak ekzaksyon, pa rapò ak kidnaping, pa rapò ak asasinay, pa rapò ak moun k ap mouri. Pa egzanp, mwen menm jiska prezan, m gen dimal pou m ap gade Belè. M gen dimal pou m ap gade Site Solèy. Ba wi. M gen du mal pou m ap gade Kwadèboukè. M gen du mal pou m ap gade yon seri de zòn nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Zòn sa yo ki fini, pa gen anyen ankò ki rete. E ou ta kapab di prèske chak jou, ou oblije ap fè yon sòt de rodondans. Paske se lè menm choz. Menm bagay yo wap plenyen, menm bagay yo kap pase, lapolis ap frape, men sa pa anpeche bandi li menm li kontinye frape anpe partou, donk se grav. Pa egzanp, si m pran Belè, ki sa k ka fèt jounen jodi a la pou sove sa ki merite sove sou Belè? Paske Belè pa gen anyen ankò ki rete. M te toujou ap fè dosye sou Belair depi ane 2022, ou ta kapab di ou pran 2021, menm avan lamò de Jovenel Moïse, ou pran tout ane 2021 an, Belair ap pran frap, euh, anba lavil ap pran frap, ba Delma ap pran frap, ou pran 2022, e an 2023, ou ta kapab poze tèt ou, èske se pa pi move bagay ki rive sou Belair? Lè te gen pote boure ki fèt de nèg ki yo menm gen inifòm lapolis sou yo, jiska prezan ou oblije ap mande tèt ou eske se te polisye. E ou wè anpil moun anndan an di w ke ebyen y avè dè bandi ki yo menm te la lè sa. Donk nèg yo pran plezi yo pou yo fè krim. Le pire se ke. Gen anpil moun ki ap kotwaye popilasyon an. Gen anpil moun ki ap kotwaye popilasyon an tanzantan, de jou an jou. E ou ta kapab di moun sa yo, se yo menm ki parèt kòm bèt nwa pou popilasyon an. Se bagay sa yo ki pi tris, se sa k fè m di nou ke nou menm lajenès fòk nou fè trè atansyon. Granmoun yo fòk nou fè trè atansyon. Kenbe timoun yo paske. A nenpòt ki moman on bal pete, eben deblozay ka fèt. Fò m di nou ke genyen Maestro Raram nan. Misye pale, Maestro Francisco, ebyen l pale de sitiyasyon ki gen sou Belè lan. Paske m pa p ba nou manti, Belè se te yon zòn m te konn frekante lontan. Dayè, se nan lise Petyon mwen fè filo. Sa vle di ou wè. Chak apremidi dèfwa w konn pral lekòl a pye, w ap sòti nan Site a, si se plake ou ka plake yon kamyonèt kou rive nan zòn Makajou a la, ou file ou moute, lè lekòl la lage pou kapab rive Avyasyon pi rapid, ou nik pase nan zòn Pèpetyèl la la ou desann epi ou tonbe nan ri Sen Maten, baw ou rive nan Avyasyon. Se pou m di nou ke. Belè se yon zòn m te prèske konnen a lepòk par kè. Ou konprann? Paske nan epòk sa a dèfwa menm 5 goud machin nan w pa genyen. Lè lekòl lage a sizè de laprèm, w oblije desann. Donk se pou m di nou ke e tout zòn sa yo m gen yon atachman pou yo. E sa k fè? Lè nou wè map pale de site solèy, map pale de Duvivier, Martial, tè nwa, Fuji, Renesans, tout kote sa yo, se pa ke bandi, zòn Simon Pele, se pa ke bandi, se paske lè w te leve nan yon zòn, ou toujou gen yon atachman pou li. Se pa pou san rezon ou wè gen anpil moun ki a letranje la yo menm. Yo ta renmen vin nan Ayiti. Yo ta renmen fon pase nan zòn ke yo te leve. Pa egzanp, y a mon ami Harry Jay, a chak fwa ke m ap pale de yon zòn, ou konnen l kite peyi a lontan, l toujou ap rele m pou l di, a RL, ki, nan ki zòn, zòn sa a ye? Nan ki blòk? Donk se pou m di nou ke, kèlkeswa kote m ta ale, m te mèt rive ann Izrayèl, m ap toujou sonje ti Site Solèy mwen. Site Solèy pa fè m mal. Bandi pati dèyè m pou yo touye m nan Site Solèy. Men, to ou ta m t ap kite Site Solèy kanmenm. Sa vle di, s on aksyon k te pou poze pou m kite zòn nan. Paske gen yon grenn bagay pou konprann, nul n'est prophète en son pays. Kòmsi sa m t ap fè jounen jodi a la m pa t ap ka fè l nan Site Solèy. Alepòk mwen kite Site Solèy m kwè m te ka nan yon 36 ou 37 mil abone. Donk, vous imaginez, m kite Site Solèy epi kounye a la. 300 ka. Menm si kòmsi m enpe diskrè pa rapò ak tou sa men kòmsi tout rèv mwen se ta wè yon jou bagay yo chanje m ka vin wè moun Jacomen. Ou konprann? Se pa ke m nostaljik non paske jan bagay yo ye la m pa bezwen ale. Men pa gen anyen k pou fè m pa ale. Tankou jan m te di nou ou wè samdi anwo m te di nou ke m pase nan Jacomen. Men kounya la, èske m ka al di ka ki moun m te pase? Non. M pa oblije di sa. Ou konprann? Paske m pa oblije al mete moun an danje. Men lè m vle pase, m ap toujou ka pase. Men m bezwen pase ofisyèl lè sa pou tout moun kapab wè m. Ou konprann? Ann tande mayestwo Francisco ki li menm k ap pale de sitiyasyon ki genyen. sou Belè la. Se fanatik nou kap pèdi lavi yo avèk lòt moun kap mouri, sak mouri pa kawoutchou yo boule yo, sak mouri tou nan dife, lè yo mete dife nan kay moun yo mouri, epi genyen k mouri tou pa emosyon ou konprann, paske gen moun ki paka viv sitiyasyon sa, sou on moun ka rete. Anndan Belè la la, ou mèt di moun sa son moun ki reziye li. Menm lè nou tout pa ka nou, m pa vle lon moun ap inorize Belè, li jeneralize ka a. Belè tankou m ta di w son rès di mond li ye, kèlkanswa moun k ap kouri a kote l vin pran refij li se la. E nou menm se Ayisyen parèy nou k pran refij li la, m pa ka kouri dèyè moun mwen menm. M pa ka di moun nan l pa dwe la a, paske m pa gen peyi. M pa oze m pou m di moun nan retire kò l la lan yon lòt kote pase moun nan se refi son refije e si l te li pran anbasad y ap kouri dèyè l li pran anbasad y ap mete l deyò si moun nan vin la li pran anbasad m pa ka mete l deyò m pa ka di l anyen pase moun nan k pran anbasad la se paske l gon pwoblèm ki fè l pran anbasad. Èske w te mete nan tèt ou nan tout istwa rara m nan tout istwa w nan Bèlè Bèlè t ap rive nan yon parèy epòk? Bon m pa t janm met sa nan may mwen paske rara m fèt 2 janvye 93. M pa byen di w, 30 ans m ap jwe mizik e e nan 4 ans m ap pase mizè la e nan 4 ans nan 30 ans nan 30 ans la m ap pase mizè nan 4 ans nan 30 ans la sa vle di m gen 26 ans depi m ap feray men m gen 4 ans depi m ap pase anba l maka. Ki pi gwo regè w nan Bèlè jodi an? Bon, regè m ki sa l ye anndan Bèlè? Jan yo kraze l la. Pase m pat sipoze, kòmsi m ta vle pou m ap gade bagay sa yo devan m la a. Pase ou wè chak aprè midi lè m chita devan yon vetyèl la la, se gwo bri mak machin k ap pase moute desann, gwo chèf moute desann. E fò m di w sa, Bèlè bay anpil gwo chèf tou, fò m di w sa, pase nan anndan lise Petyon an la a, li fòme anpil gwo chèf ou wè la a. Ou gen dwa ap gade yon komisè, w ap gade yon enspektè anndan lise Petyon an pase. Menm Michel François ki te rete bò lakay mwen anba a la, bò kay Ibnède, e lise Petyon l fè etid li. Sa vle di wè, nou menm anndan Bèlè nou gen yon pakèt bagay pou nou viv. Men nou pa eksplwate yo. Pase si len vle manje lòt, ki an pou n fè yon seri de bagay. Gon pakèt bagay ki manke anndan bèbè. Nou manke lekòl pwofesyonèl. Bon mwen menm m son nèg e penti m fè. M konn ap anseye timoun nan bagay penti, montre timoun koulè, montre timoun nan men kòman yo kreyone, pou yo fè yon desen, pou yo fè l. Bon mwen si m te jwenn yon sipò, m t ap gen yon pakèt timoun lè konsa yo t ap gentan gwo bòs mèt, y ap fè tablo, y ap fè ekrito, yo fè kaligraf, tout bagay nèt. Pase mwen m son mèt mwen ye nan penso a e sa m fè senpleman. M jwe mizik epi penti. Apre sa m pa gen lòt bagay ankò. Si se pa de bagay sa yo, m mèt tou di w sa, jan m ye la a, m pa t ap konsa. E rara m ki mete m konsa avèk penso m, paske m p ap travay oken kote. E si m di w nèg laj mwen genyen, m pa janm travay nan Leta, moun nan ap sezi. Etanke yon atis k ap sèvi peyi m, e m al reprezante Ayiti nan twa gran peyi deja, m redi nou sa. Japon, a Pari, New York. Sa vle di, tout fyète Ayiti, nou bay yo deyò. Nou tou moutre moun nou fè moun souke drapo ble e wouj la. Nou rive o Japon, n ap fè Japonè souke ble e wouj. Ou wè sa m vle di w ankò? Sa vle di, ou wè peyi nou an, li gen yon pakèt kote nou ka rive. Pou nou tèmine, e Maestro, e jodi an, e ke Bèlè. M konnen w move devan moun Bèlè yo pa ka viv. Gen yon epòk, anpil moun te reve vin viv Bèlè. Pou ap gade anba nan lanmè an la a, pou ap gade moun k ap pase jou sou bdil lan. Lè w konstate Bèlè vin tounen yon vase, se kòmsi yon kò etranje ki vin antre nan peyi an, ki nan gè. N ap gade labo kote moun chaje sak avèk. Kap sèvi de barikad. Lè wap gade bagay sa yo, Bèlè paw lè ou te konnen an, Bèlè Franck Etienne te konnen an pat nan bagay sa yo. Ou pa santi ou gon remò? Bon, remò kem gen, paske moun diw Bèlè, lè wap gade Bèlè, lontan yon moun vin abite Bèlè, wap wè ansyen moun nan zòn nan yo mandew, kiyès ki voyew, kiyès ki diw gen kay vide nan zòn nan? Se konsa l te ye. Moun nenpòt moun pa t janm te konn vin ret nan Bèlè nenpòt ki jan. Paske se tankou se yon zòn fanmi. Èske w konprann? Se yon zòn pou pakèt fanmi k ap dirije, ki la a, ki ret la a. Se yon pakèt gwo fanmi ki ret anndan Bèlè. Fò m di w sa, moun pa t konn vin antre nan Bèlè ou vin anfèmen kay pou vin rete konsa. Moun konn sa k rive? Vin gen yon seri de lokatè. Lè yo fèmen tout moun kay. Lè yo fèmen moun nan tout moun kay ki sot kote l soti nenpòt tout kote, zòn ou an vin pa anpè. Pase moun sa a ou vin anfèmen kay la, si l t ap simen latwoublay kote l te rete a, ou wè lè l vin la, li vin fè pi mal. Sa vle di lontan nan tan pa m nan lè m t ap viv la, pou yon moun vin anfèmen kay nan Bèlè fò yo mande w ki moun ou ye, kiyès ki refere w yon kay nan zòn nan pou w rete. Kounye a tout moun. Medam yo se sè m nou ye. An nou chanje mantalite nou pou nou viv wè tout otan ke nou pa chanje mantalite nou an pase mwen men sa fèm pa pale a x m pa pale a z a ke m pale a tout moun menm a nèg bèlè m pale sa di ke m di tout moun nèt enstenkteman solino dèlma 2 dèlma 6 lasalin fòtouwon solèy bèlè. Mesye, pa gen lòt kote ankò m ka di ankò, pase mwen e nou menm ki regwoupe nou la k ka fè zòn nan. Bay nou tout son sèl, se sèl Bèlè a lye. Menm lè w tande Solino, pase Bèlè kòmanse lwen, li fini lwen. Gen moun ki pa konprann sa? Pa gen kesyone ni Wo Bèlè, ni Ba Bèlè. Nou tout son sèl. Pa gen afè moun ap separe w, li di w konsa, men Wo Bèlè, men Ba Bèlè. Lontan m pa t konn viv konsa. M te konn annik rete konsa, lide m di m al bò Lakwa. M chita konsa nan chato vè m ap bwè de twa byè. M al nan spesyal byè. A menm nèg sa yo ti zanmi m nou chita n ap bwè. M vini Real Madrid jwe nan match nan chanpyona se anba te konn gen pi bèl chanpyona. Wi! Pi bèl chanpyona ki te konn genyen bò lakwa. Lè tout moun ale n al chita n al gade match aprè tout moun moute lakay yo. Pa t janm te gen ensidan. M pa konn kote bagay sa soti. Tout geto yo se yon pwoblèm. Tout kote w vire se yon pwoblèm. Mesye se frè nou m ye m renmen nou anpil etanke maestro Francisco. Pase m pap ka kite mizik pou okenn nèg e m pap ka kite Bèlè pou okenn moun. Sa vle di mesye, an nou chanje mantalite nou pou nou toujou genyen m pou m ba nou amoni, pou nou toujou genyen m la. Pase si m mouri, n ap dezabwa, n ap san espwa. Pase m ta renmen viv pou m ap gade nou mesye. Mesye, pa kite moun vin fè nou fè tenten. Pou nou vle tiye frè nou pou nou vle tiye sè nou an aprè epou yap ri nou pase wè nèg ap tiye frè nou nèg ap tiye tante nou nèg yo byen chita nèg yo e ri ap ri nou e nan tenten yap pase nou pase pa bliye nèg yo te di nou sa deja yo pral fè len tiye lòt deja m wè nou bliye bagay sa yo mesye nèg yo trete nou de chyen nèg yo di nou yon pakèt ti chyen nèg sa yo ye e desandan afrik nou ye Moun sa yo pou yo al nan peyi yo an dayè pou yo e desandan fransè m ye mwen menm si nou konprann jovenel ka fon bagay pou nou dayè pou nou jovenel e nou k met jovenel mesye kot zorèy nou ye nou pa tap tande bagay sa yo nèg yo di yo pral bay kòb pou yo fè nou nan geto a pou len tiye lòt e lè wap gade sa wè li polisye frè nou ap tonbe nou menm pèp ayisyen ap tonbe pitit madanm mari tout moun ap tonbe tout moun nan kouch nan peyi a nèt ap tonbe mal sa kap tonbe pa bal sa kap tonbe pa maladi. Pa stress pa tout bagay. Mesye inite a se pi gwo bagay li ye menm lèl difisil nou menm nou ka fèl fasil pase se ayisyen nou ye pase si nou respekte po nou mesye nap ka gade milat la nan je pase m wè depi yon nèg leve li gade yon nèg wouj nan jel pa fouti fè 5 minit nan li bese tèt li rapid li pa bon mesye li lè li tan pou nou gade yon moun nan je pase di nou paka gade moun nan nan je ou sankout tout sal diw pa gen non kounya pa gen afè non ankò nan peyi sa e wi ki ki alamòd Kèlkeswa sa moun nan di w, kit li bon, kit li pa bon e wi pou di, ou ka viv konsa, e tandike gen wi gen non. Pa ta gen vrè ou fo. M pa ka kanpe sou son w moun di m pou m di wi wi tou wi wi pou m pa ka di l non. Si w pa ka di moun nan non e pè w pè figi l ou kanpe w ap gade l atè anpi lè ou tèt atè wi wi wi tankou yon zonbi. Yo gen rezon di nou tout zonbi a, mesye tèt ansanm se pi gwo chemen li ye. Libète se pi gwo bagay li ye nan lavi. An nou met tèt ansanm mesye pou nou wè si nou ka rekonstwi zòn nou yo. N ap netwaye tout zòn yo nèt endisenkteman mesye pou nou reviv. Pou Anba vin viv a Bèlè, pou Solino vin viv a Bèlè, pou Dèlma 2, Dèlma 6, Lasalin menm jan nou te konn fè a, Solèy, pou nou viv an frè mesye. Si nou pa sispann wè wobinèt san sa a k ap koule a, Mesye nou jwe a san twòp tankou esans pa esan pa esans ou konprann paske si nou toujou tout nèg kanpe se tiye rache boule touye nou pap janm gon peyi chak kote nou rive yap toujou pale nou mal e nou menm ayisyen kèlkeswa kote nou rive yo trete nou mal e nou k fè sa yo trete nou mal paske chak grenn ayisyen nan peyi a li gen lanbisyon men depi ou pa met lanbisyon w sou kote ou pa nan jwèt pwoblèm politik la lap fini avè nou. Nou chita nan aba toutan, nou pa janm aksepte yon prezidan depi l vini pou l fè 5 an, kou prezidan an fè 6 mwa nou rele aba dèyè l. Bon kisa nou vle mesye? Kisa nou vle ankò? Nou pap janm ka chanje peyi dayiti, antouka mesye onè respè pou tout moun kap tande m yo la, e m tou di nou sa ankò mesye nèg geto m yo, fè tèt ansanm se pi gwo chemen l ye, si nou pa fè tèt ansanm mesye nap anfondre. Mèsi. Belair Humm Belair tèt chaje wi Map mandem eske Belair ap retrouve menm imaj ke li te genyen dan lè zane 90 jiska 2015 m ta kapab di Ebyen Bel Air nap gade kounya son Bel Air ki fini sa li atò se pa popilasyon an non bandi bandi ap batay a bandi bandi okipe yon zòn menm lè nou wè moun yo pa di anyen men moun yo dekouraje ak sa na fè a yo paka plenyen devan non men pran mwa fosaj yo plenyen dèdo nou kanmenm.